Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon genyen yon kestyon nan domèn enfòmasyon pou de jan ki fon de kòmantè sa ee pa bliye a la minit konn genyen yon enfòmasyon Men lè ou kouri poste li, sa kapab menm rive ke imedyatman li fin poste, li gentan pa enfòmasyon ankò paske ki sa k ka pase genyen yon lòt enfòmasyon ki vini ki koupe kou avèk enfòmasyon sila. Mwen vini nan emisyon sila pou m kapab ba nou kèk detay pa rapò ak batay ki te gen yè la o nivo de Belè. Mwen te jwenn yon premye eleman enfòmasyon konsènan batay sila, men mwen vini avèk yon lòt eleman enfòmasyon. Kounya la men sa mwen vini kòm eleman enfòmasyon. Lapolis nan pote boure li fè sou Belèr yè la, ebyen nan pote boure sa genyen nèg nan baz Kempès ki tonbe. E enfòmasyon ta menm fè konprann ke Kempès ta pran bal. Genyen de twa grenn nèg la ki tonbe nan baz Kempès la. Ebyen fò m di nou byen ke genyen yon bagay pou konnen. Ou wè lè de twa bandi mouri, si gon batay k ap fèt, gon polisye k tonbe, tout moun ap plis akse sou lanmò polisye a. Paske le polisye. il est plus important que le bandit eske nou konprann sa map di nou an polisye a li pi enpòtan ke bandi mwen vin retrouvem nan yon sitiyasyon preske a chak emisyon si gen de update ki pou fèt fòk li fèt men tou pa rapò ak yon seri de kòmantè ou oblije moute ankò pou kapab eksplike kestyon an. An tèm jounalistik, m di nou byen ke yon enfòmasyon ka fin tonbe la ba w, ou fin poste l, lè w gade w wè imedyatman ou fin poste l, li defaze paske gen lòt eleman enfòmasyon ki vini. Gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki ta fè konprann ke genyen yon dam yo kidnape e dam sa a, Lapolis libere l. Sa vle di nan baz Belè a. Aparaman dan lè jou ki ap vini la yo, petèt ke lapolis kapab fè entèvyou avèk li pou eksplike kòman sa se te pase. Gen anpil machin ki boule. E machin ki ta aparteni. ak lòt nèg ki alye avèk Kempès. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Donk sa se 2 update ke mwen te vle pote pou nou. Kounye a la a, fò m di nou byen ke gen yon sitwayen ki fè yon kòmantè. M renmen kòmantè a anpil. M renmen kòmantè la paske lè yon moun w ap tande yon jounalis k ap pale, fòk ou pa anvi konprann ke li ap defann yon pati. Men, Gon grenn bagay pou konprann, si pou detekte yon jounalis ap defann yon pati, fòk ou menm tou ou pa kanpe nan yon klan. Èske w konprann sa m di w la? Pa egzanp, si w se fanatik Belè, enfòmasyon sa m bay la, l ap blese w? Ou pa konprann non. Si w se moun ki renmen m pa konnen lòt kan an, emisyon m te fè avan sa a, l ap blese w. Èske w wè sa m ap di nou an? Bon, m espere m enpe klè, m espere vrèman ke mwen pèspikas nan sa m ap di yo. Epi la, m ap di tout moun, ekoute, an nou pa antre nan zizani. On a un peyi a sove. Nou gon peuple kap mouri. Mwen m sak evidan pou mwen li pa yon kestyon de detay bon sa kapab rive ke misye pa dako aske m kalifye neg sa yo de dinozò men frem nan ran mwa fou ou saj tout bandi se dinozò tout bandi se dinozò paske Nèg sa yo yo rive, yo fè sa yo vle. Yo fè sa yo vle. Bon banm di w bagay. Si ta gon bon batay ant lapolis ak bandi e pi ou menm ou tap mennen yon ankèt e pi ou tap mache di chak moun ki kote ou kanpe. Map mande m eske tap genyen de twa grenn nan nou ki tap kanpe dè bandi. Tout moun tap oblije kanpe dè lapolis. Se pa vre? Kounya la gen yon lòt bagay pou n konprann. Se sa m ap di nou. Nou pa renmen yon nèg. Eske lè 98 mil pèsòn ki swiv Izo sou Youtube la, eske 98 mil moun sa yo se bandi yo ye? Sinon, nou te mèt kite peyi a. 98 mil moun! nou te mèt tou kite peyi a nou bay vag. Men se 98 mil pèsòn. Sou ale nan mizik li, zanmi m, w ap gade pou wè de moun k ap di atis la bon bagay, bon bagay. Pou ki sa? E pi kounye a la, se kòmantè n ap fè. E m vini avèk update sa a pou m di w ke. Petèt ke w pa jounalis an matyè denfòmasyon a chak minit, a chak è, ebyen enfòmasyon yo konn toujou tonbe e dèfwa ou oblije toujou on time se sak fè m di ke chèn sa li menm li bay enfo 24 è sur 24. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn pa w la ki se RL prod. Nan RL prod, Se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la, RL Prod. RL Prod, se la chèn di moman. Direksyon Kanaan. Nou prale nan Kanaan. Kanaan kote ke nèg sa yo yo pran nèg lòt bò yo ki rele tèt yo Taliban. E se sa pou m te di nan emisyon an, nèg izo yo ki rele tèt yo Dinozò, nèg sa yo yo menm ki rele tèt yo, euh, Taliban. Bon, nèg yo kenbe 3 moun, yo di ke se moun Source Mat la. Paske pa bliye la, depi kèk tan la, genyen yon ti animozite antre moun Source Mat la e moun Canaan. Men, nou ta kapab di se bandi versus. Population Du côté de Canaran, ce sont les bandits armés. Du côté de Source Matla, c'est la population ki li menm vle fusionne ansanm avèk la police pou batay kont ensekirite a. Nou pral swiv nan videyo sa a epi aprè mwen menm m ap vini ak yon ti kòmantè. Yeah bonjou Haïti bonjou le monde Taliban di Canaran sa yo 3 moun sous matla k nan men nou la. Nou 3 moun sou smart la nap fèw fon ti pale nap fèw fon ti pale ansanm avè nou an pou nou tande an ou ka pale ti jèn. Bonjou bonswa tout moun sou smart la. Wap di depi kilè w nan men nou tout ba. Depi yè mwen nan men mesye nèg kanaran yo se chèf taliban ke mwen nan men yo yo kenbem pandan map soti kafou ayopò map rantre lakay mwen sou smart la. Yo kenbem. Desti se moun sous matla mwen yo, yo kenbem. Paske moun sous matla ap fè twòp krim. Ap touye moun. Maltrete moun pou initil. Kote kote kote ti machann nan soti kap mete tèt lan nò depi rive sous matla se lamò. yo ba li, se koupe tèt yo, maltrete yo, vòlò zafè yo. Ok, banm di yon pawòl ti jèn. Ki mesaj wap voye pou moun sou Smart la yo? E mesaj ke m pote pou nou, pou moun sou Smart la, nou sispann mete barikad, nou leve barikad pou ti machann ka alèz, pou machin ka sèkile, pou nou menm moun sou Smart la ka viv anpè, pou nou ka pase kanaran alèz lè nou bezwen soti pou nou antre alèz. Sa ti dam sa ye pou ou? Ti dam sa a se sè m li ye. Anben ok. Pase. Mwen menm se detan m chita lakay mwen, sou smat la epi telefòn mwen sone, mwen wè se frè m nan ki rele m. Li di m konsa ke li nan men taliban, bandi kanaran yo. Kounya yo di m si m renmen frè m nan pou m vin chèche l. Mwen menm, mwen konnen frè m nan pa konn sou barikad, li pa konn nan afè moun, epi mwen leve, mwen vin chèche l. Lè m rive bò lari a, nan kafou Kanaran, yo voye youn nan nèg yo vin vin chèche m. Mwen antre, vrèmanvre, yo pa bat nou, yo pa fè nou anyen, yo libere m. Sèl mesaj ke m te ka pote pou moun sous matla jodi an, m ap di yo, silvouplè, m priye nou an gras, leve barikad yo, Sispann fè krim. Kite, leve barikad yo pou machin sikile, pou moun sous matla ka viv anpè. Anben ok. Men mesaj m ap voye pou nou, moun sous matla, hum, sa yè tout ti vis. Bon, nou konnen anpil moun ap kritike nou, di nou mechan, di nou kriminèl, konprann, di nou bandi, konprann, men moun, moun sous matla yo, hum. Sa vle di sa e dènye mesaj m voye ban nou. An, sa, sa vle di m te di nou l deja, m revoye mesaj sa pou nou ankò. Sa vle di moun sou smat la yo menm, se la yo gen pou yo pase. Si nou kanpe menm jan avè w pou, pou nou di n ap pran moun sou smat la nan, nan machin, n ap pran moun sou smat la dèyè moto, yo p ap ka pase pou yo antre nan vil la. E nou pap menm kanpe fè sa menm si nou vle desann sous matla de jeneral la di lap enèke bay 70 10 manch long oswa 80 manch long pou desann sous matla humm tout sous ap bouche tout matla ap boule nou te konn mo sa deja anmeyy tout se vis m swete n tande moun sous matla ki mesaj nap voye pou moun sous matla ankò? Mesaj ke nap voye pou moun sous matla Pou yo leve sou barikad yo. Pou machin ka sèkile, pou moun sous matla ka viv alèz. Ki mesaj wap voye pou yo? Mesaj map voye pou moun sous matla, map di yo silvouplè leve barikad yo pou machin ka sekile pou moun sous matla ka viv alèz. Alèz. Ki mesaj wap voye pou moun sous matla? Map voye mesaj pou tout moun sous matla pou yo leve barikad yo pou tout moun ka alèz nan tout kote. Alèz, alèz. Enben sa e taliban yo te pran moun sous matla sa yo, nou menm nou lage yo. Kounye a si moun sous matla vle debloke l, Ya deblokel. Si yo pa vle tou, afè bay kenbe moun nan de li soti bon repo, li soti laplenn, li soti mèje, li soti kafou, li soti dèlma, li soti kanaran, li soti site solèy, li soti dèlma, soti dèlma 6 kenbe moun nan touye l la, nou pa nan bagay sa. Otan pral debloke wout la, jan nan jan. Afè Bawoun pa ka soti Matisan, pa ka soti nan Ti Bra, pa ka soti Gran Ravin pou pase Sous Matla, nou menm nou pral desitire sa. Afè Baay Ti Cha, Ti Cha, kenbe moun, kenbe moun sou barikad yo, bay Ti Cha, remèt Ti Cha, nèg Ti Cha yo pa p ret avè nou vre. Lè Taliban yo mete pye yo atè, e nan Ti Cha y ap rete, y ap tire sèlman. Lè nou epapiye nan tout kwen, tout koridò, tout anndan kay, tout sou do dal, lapolis pap ka met pye l atè vre. N ap nan zòn nan, n ladan nèt. E lè n vle touye tout moun ki ladan, n ap touye tout. Si nou vle pran men nou, n a pran men nou. Ok moun sous matla. Yo pap ka. Stòk tou wil. Bon dwòg. M gon grenn kestyon ke m ap poze tèt mwen pou m di tou senpleman ke eske sa k ap fèt la la se pa yon espès de chantaj. Sa kapab rive se moun Kanaran men konsa tou sa kapab rive ke se de twa moun anndan an yo ka pran pou fè chantaj. Ann pouse pou pi devan. Nap fon ti tounen nan dosye Sexy a. Ya yon chèf de gang ki li menm ekri yon nòt ki kòmanse viral sou rezo sosyo. Dans la nuit du 2 à 3 mars 2023, le corps sans vie du jeune comedien, artiste, publiciste Ralph Théodore dit Sexy a été retrouvé quelque part. Selon une source fiable, l'acteur, m pa ka di a été, aurait été assassiné par le gang du G9 anazon dan sa mezon. Il est important de souligner que pendant plusieurs mois, deux journalistes en ligne, en l'occurrence Teriel Tellus et John Colin Morvan, n'ont fait que ternir l'image de ce jeune acteur issu de milieux défavorisés. Mais grâce à son talent, il a su conquérir le cœur du public haïtien. Teriel et Morvan, vous êtes tous deux auteurs intellectuels et responsables de la mort de ce jeune talent confirmé dans les médias haïtiens. Aujourd'hui, à cause de vos fausses informations, de vos mensonges, de vos rumeurs, une fois de plus, vous plongez des familles haïtiennes dans une grande tristesse. Un jour, le pays vous demandera des comptes et vous devrez rendre des comptes. Il faut rappeler que Mikatin Morvan, le frère aîné de John Colin Morvan, a été arrêté et incarcéré au pénitencier national pour détournement de fonds, mon cash, vol, escroquerie la semaine dernière. Comment êtes-vous senti Vous vous avez dit que c'était un coup monté, c'était de l'abus, n'est-ce pas Mais quand vous et votre collègue Tété détruisez certaines familles avec vos fausses informations alors que vous dites que c'est de l'information. Donc, vous n'avez pas de conscience. La République sait très bien qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Bande d'esklav et fosroyer de la patri. Jeff. Hmm. Ay. Bon, ok. M konprenn ke tout moun kapab konprenn sa. Nan lanwit 2 pou rive 3 mas 2023, yo te jwenn kò san vi jèn atis komedyen, piblisis Ralph Théodore, tout moun konnen sou non Sexy, daprè yon sous serye. Ebyen je nèf, gang yo te al touye komedyen an nan nazon lakay li. Li enpòtan. pou mete aksan pou mete aksan sou lanmò sa a pandan plizyè mwa 2 jounalis machann mikwo sou entènèt Teriel Telus ak John Colem Morvan yo pa t janm sispann sal imaj jèn sila bon e pi lwen yo di fòk nou sonje ke Micatin Morvan gran frè John Colem Morvan te arete mete l nan prizon nan penitansye nasyonal pou detounman lajan monkach vòl magouy semèn pase a kòman ou te santi w. Sa fè ou mal, ou te di se te yon konplo, se te abi, pa vre? Men lè ou menm ak kòlèg ou te te detwi sèten fanmi ak fo enfòmasyon, lè sa a, ou di se enfòmasyon. Mesye, nou mechan. Eske nou pa gen konsyans? Repiblik la konnen byen ki moun nou ye ak pou ki moun nou travay. Bann esklav ak trèt k ap fouye twou pi fon pou kraze. peyi a. Bon! Nèg yo akize TT e Morvan kòm otè entèlektyèl krim sila. Ban m ba yon repons pou TT ak Morvan non. E mesye, m ta swete nou al grate kote k gen bouton an. Tande byen wi sa map di nou an. Sim ta fon ti kòmantè sou kestyon frè Morvan nan, si se te yon konplo yo tap kenbe l nan prizon? E la jistis libere l? M pa vin defann pèsòn, paske m konnen ki moun ki sou rezo sosyo a, men kòmsi m vle kòmsi an tèm jounalistik gon bagay pou n konprann tou. Yo arete l, yo libere l. E poukwa yo libere l? pa t gen ankenn enterè piske se frè Morvan li ye pou yo ta libere l. Si te gen yon pwoblèm yo t ap kenbe l. Men piske sa ete un coup d'épée dans l'eau cette démarche, yo relache l. Kounye a dezyèm bagay m pral di sou lanmò Sexy a. Tande byen wi sa m ap di nou an. Sa konn rive ke yon nèg ou gen yon pwoblèm ak yon moun. Epi yon lòt moun pase, li fon aksyon li di e sou kont ou. Eske G9 te genyen pwoblèm avèk ti gason an? Nou pa la, m pa konnen. Men sèl sa m ta kapab di, ou wè deba k ap fèt jodi a l pa t ap bezwen fèt menm. Sexy mechan a pwòp tèt li. Sexy mouri pi mal ke Jovenel Moïse. Tande byen sa m ap di w la. Si mezanmi, enfòmasyon ap sikile. Jounalis ap pale pawòl la kòm kwa ou nan gang. Kisa pou fè? Ou rantre tèt ou! Osi senple ke sa! Ou rantre tèt ou! Kounya la, menm vye Sendomeng la ou te dwe ale wi. Si ou gon vye paspò nan men w frè m. Ou p wè sa Matyas te fè? Nèg yo pati dèyè Matyas la pou yo pran l, depi sou Jovenel. Li travèse sou fontyè la, l rete rete l Sendomeng. Dènyeman la yo pran l, yo voye l vini. Li menm l ale ankò paske l di Ayiti, li p ap rete la. S on peyi manjè dòm. Mezanmi, se renmen w te twò renmen bò lakay ou. Men fòm di nou byen ke m kòmanse konprann klima ki gen la son klima pou moun ki ka lage pye lage pye. Osi senple ke sa. M poko di sa map fè se lèm rive na konnen. Paske janm wè nou pati a la e janm wè peyi sa ye a pèsòn pap mouri pou li. E mwen m pap mouri pou li tou. Konprann byen sa map di nou an wi. M pap mouri pou li tou. Nou patap janm bezwen rive la. Ti sexy te gentan ale lot kote epil t al respire paske peyi sa son dosye ki chase yon lot kounya set istwa de akizasyon ze nèf nou pa bezwen menm rive la konprann byen sa map di nou an wi men sexy mouri kounya la gen nèg ki pran lanmò a pou fè politik. A wè! Men gwo sansibilite ki kapab tèlman deklannche nan lanmò sila a, kote ke sa ta mande pou kapab eklere sètèn zòn donbr. Konpwone byen. M ap kite nou avèk ti deklarasyon sa Sexy te fè apre akizasyon kòmkwa li te nan gang, se te nan fen ane 2022 a. Bonjour so nou la ebyen nap kenbe. Bon vrè non mwen se Ralph Theodore tout moun konnen m sou non Sexy l'artiste e m fèt sat ok sou komin cité soleil deja nan yon fanmi de 4 anfan. Eske ou konnen gen yon rimè kap kouri sou ou? Wi e menm jan tout moun menm jan fanatik yo se pandan m chita epi tout moun ap rele m yap di m yo men men men men men yap pale de mwen nan yon emisyon e yon emisyon ke a konnen TT yon jounalis fè sou mwen ki ki entèprete mwen vreman yon difamasyon total ki avan tou m pot ko ka pale, m pot ko ka fè entèvansyon, m panse se premye entèvansyon ke m fè ki petèt ki videyo kwa an gwo. Donk enfòmasyon sa li vreman deranjan, li vreman deranje m, li deranje fami mwen, li deranje tout moun, li deranje tout yon sosyete. E deja m panse ke si jodi an sa yo repwoche m nan, m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa, e m panse m t ap, kote m grandi a m t ap sa tou. E misye di anpil koze kote, kote m tande misye di ke mwen se kidnapè, e mwen se bandi, mwen nan 5 segond, e mwen rete, mwen abite vilaj. E bagay sa oblije fè m souri paske. Deja tout moun, m la maten a la nan Dèlma 32, nan sans m ap drive, tout moun ap wè m nan Dèlma 32, m ka antre m Petyon vil, e m ap vire, m ap enjoy mwen man, e m pa wè kote m, anpil moun ka, anpil fanatik, anpil moun ka di bon yo wè Sexy Dèlma, yo wè m Petyon vil, yo wè m dis, yo wè m dat, yo wè m tout kote ap drive atè a avèk zanmi mwen m ap trip, so anpil moun ka, ka, ka pale de sa. So, kesyon zam nan tou, Bon mezanmi m son nèg men m deja map goumen pou fè moun ri, pou bay timoun, jèn, granmoun plezi. E mwen m son nèg a zye pa m men m pa menm ka wè san, m pa menm ka wè mò, mwen m ta pral kenbe yon zam nan men m, misye di m gen zam nan men m map fè pòs sesi sela bòy si bòy bòy m pa gwo manch long. Donk Deja poukisa imaj sa yo, m panse si yon moun ta wè Sexy a gwo manch nan menl se sur ke moun sa yo tap gentan lage foto sa yo pou yo fè views, pou yo pou yo moutre Sexy a zam nan menl, Sexy ap fè pòz, Sexy bandi, Sexy dis, Sexy dat. Donk deja son son enfòmasyon map map demanti ok sou rezo a, sou tout paj tout kote pou pou pou yap dim ke Sexy a zam, Sexy bandi, Sexy dis, Sexy dat, Sexy nan vilaj. Dayè Dayè, m s on nèg k ap mal viv deja. On moun ka repwoche m paske m ap mete, m detwi karyè m nan yon sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. On moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se, se, se, se bandi, bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, dayè, m gen dezan, m pa ka gen yon machin m apiye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se kas mwen oblije mete. Pou m ta bandi, pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè men, se tanto m dòmi kay zanmi sa, tanto m dòmi kay zanmi sa, menm yon kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka. lwe yon gwo apatman yon kote m rete pou m ap byen pase menn so li li di li di pou mwen menn so li deranje m anpil donk sa ki sa ki esansyèl se se yon ti se yon ti entèvyou ekskizif m ap bay antanke an atandan ke avoka avoka mwen E ale sou dosye a pou pou yal pou yo ekri dcpj petèt bon byen si yo fè yo ekri dcpj pou yo pou yo voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen donk m demanti enfòmasyon sa a totalman donk mezanmi li li di pou pou pou kenzan de karyè de dis a kenzan de karyè ke m ap bati pou li detui nan nan inèdtan dezèdtan so se yon mechanste enòm donk Dezole so sa pou fèt la vreman se se se entèvyou se pale se se bay de entèvyou e ale dcpj pou pou jere dosye sa pou pou non sa t gentan sal la deja pou omwen pou pou gon klarte de de de tou sa ke mesye an di an jounalis an di e de de mwen egzakteman. Kisa w ta renmen di timoun yo? Pase timoun yo enkyete anpil. Sa m di timoun yo se rete tann rete tann tout entèvyou ke m ap bay yo, rete tann tout demanti ke lajistis genyen pou l fè, avoka mwen genyen pou l bay. So, rete tèt frèt men tout enfòmasyon ki genyen pou vini, tout sa ki genyen pou bay, y ap bay. Donk se sa. Ki dènye mesaj ou ta renmen voye bay fanmi l lan. So se menm jan tann tann tann tann repons avoka mwen tann repons la jistis tann tout entèvyou tout eksklizivite tout sa m gen m bay tout tout tout tout so rete tèt frèt rete tèt frèt se la jistis epi e avoka mwen jounalis eksetera pou yo konn tout sa y ap di tout sa tout tout demanti fòmèl pou ki fèt sou dosye sa donk se sa menn donk An gwo, te gen dènye bagay m te vle ajoute. E mwen gen de twa foto k ap lage. Mezanmi, si Sexy pral jwe yon kote, m panse ke se pa mwen ki pral triye moun pou m fè foto. Si yo mande m fè foto, m ap fè foto. Gen de foto k lage, yo di m avèk bandi, m fè foto avèk bandi, m fè foto avèk moun, etsetera. Si fanatik la mande pou m fè foto, m pa konn kiyès ki pa kiyès k ap vle m fè foto avèk Sexy. Se nòmal pou m fè foto. Se jiska prè, jiska prezan, jiska prèv di kontrè, m pa konn kiyès ki entèl, kiyès ki pa entèl, kiyès ki bandi, kiyès ki pa bandi. M just fè foto a de fanatis eksetera. Donk, kounye a se enfòmasyon ke pou m al chèche pou m konnen a kiyès m te fè foto ou pa. Men se, so li, li, Li yon jan tèrib, li yon jan tèrib vreman pou jodi an, pou lan sitiyasyon sa a ke mwen m pèsonèlman m ap viv, e m ap viv mal guys, m p ap viv byen. Dèfwa se zanmi m ap tcheke, paske m te fè dezòd, se mwen t kraze karyè m nan yon sans tou, paske m fè dezòd nan karyè, nan karyè pwofesyonèl mwen. M ka di, yo ka di m dezòd paske m pa travay, mwen, mwen, sa, jan seksi t ap viv la li pap viv konsa ankò jan Sexy tap fè video pa fè video konsa ankò byen sûr m ka fè yon moun ka di m fè dezòd nan karyè mwen men pou yon moun di ke Sexy bandi Sexy nan sèks segond Sexy di Sexy dat sa se demanti total Sexy pa janm kenbe yon zam nan vil dayè mwen m pè zam natirèlman. Donk se se tout demanti sa yo, so m fè ti pale sa toujou an atandan pou n bay plis detay avèk de lòt jounalis, de lòt radyo oubyen televizyon ki ta chwazi fè entèvyou avèk Sexy. Donk m pare, m la, m disponib. M pa anvi ale san m pa ba nou ti mesaj sila a. Jezi Kri, Li te pèsekite. Te gen moun ki te vle tounen an derizyon travay Li a, te gen moun ki te rayi L. Dessalines il a été assassiné. M pap di Jovenel paske m pa kab konpare l a moun sa yo. Alevwa pou ti mwen menm. Alevwa pou ti mwen menm. Eske nou konprann sa m ap di nou an? E m vin konprann ke des amis comme John Colem Morvan et Theriel Thelus yo gen rezon lè yo kanpe dè yon mikwo, yo gen opòtinite pou yo bat lestomak yo pou yap deklanche sou nèg isit. M santi nou mechan anpil. M santi nou sadik anpil. Nou just gade moun, nou fè de komantè. E m pap dekouraje. Men map selman di nou ke pouse chwal nou. Paske moun kap batay pou nou nan peyi sa defwa se li menm ki konn veritab pwoblèm nan. Ou ka sezi ou wè. De polisye ki yo menm detèmine pou rezoud yon seri de pwoblèm e se menm yo menm nan ki kapab veritab pwoblèm nan demen pou yon seri de moun. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi.